Byenvini ankò yn fwa e nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo e nap raplew ke jodi an se lendi 9 janvye 2023. Se yon dat ebyen ki kòmanse avèk videyo sa nou pote pou ou la. Nou konnen depi aprè prezidan ameriken an Joe Biden fin anonse 30 mil migran ayisyen ak 3 lòt peyi ankò ebyen pral benefisye viza pou antre nan peyi Lèzeta zini medam e mesye ebyen nap di ou jodi an la Ayisyen yo debake nan imigrasyon nan pey dayiti se pa de lòbèy se pa de deblozay ki pa pete ayisyen debake ak tout pitit tout madanm yo anvayi imigrasyon yo blokel nou pral envitew gade video sa avèk Nou e ou menm wa kite kòmantè ou anba video sa pou di nou kisa w panse eske depi tan ayisyen pat enterese ak fè viza ak fè paspò konsa poukisa se aprè nouvèl sa tout ayisyen fin e doke dedouble pou yo genyen yon paspò nan men yo paske yo pral antre nan peyi lèzeta zini medam se mesye zanmi konpatriyòt nou yo antouka nan peyi dayiti bagay yo se konsa. E donk ke anpil moun ki yo menm ap viv dèyè a, yo pa ta wè gen 2 fanmi yo ki antre al jwenn yo, e se youn nan rezon ki fè gen anpil ayisyen ki pap reyisi nan e donk demach yo, paske demach yo se youn, men jwenn yon moun ki pral e edew lan se yon lòt bagay, e lè nou konnen kòman ayisyen, ayisyèn nou yo, yo trè trè trè trè egoyis nan nan nan sans sa, antouka. Nou pral envite ou an gade videyo sa avèk nou ou menm wa di nou e doke kisa ou panse. Lòt enfòmasyon nou pote pou anndan videyo sa ebyen genyen nèg baz 257 yo mele ak baz Galil ki yo menm ap monte gwo konplo la pou e asasine jounalis BBJ a bat bravo pou lajenès Morvan John Colem ebyen ki li menm prese prese byen rapid deja denonse e konplo sa kap monte la pou retire lavi Morvan antouka nou pral envite w gen detay rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Nou kapab remake anpil moun devan imigrasyon nan sitiyasyon ki vrèman konplike. Nou kapab remake la anpil pouse imigrasyon sou tou de bò lari. yo menm ki chaje avèk moun nan moman ki vin fè ebyen paspò yo nan moman ebyen swit avèk ebyen nou kapab ki di ke ebyen avèk ebyen pwogram sa ebyen Joe Biden li menm ki mete deyò pou kapab Ankouraje nou apeprè 7,500 Ayisyen rantre pa mwa, rantre chak mwa Ozetazini. Se pou rezon sa a ke ou kapab remake fenomen sa yo ki devan imigrasyon la nan moman an. Donk ou reyalize se yon bon bagay li ye? A, se yon bagay y ap tann pou l kite peyi a apre sa yo vin pran sa. Lè sou sòl nou an gen yon pakèt bagay nou di la, yo pa osi senp kon sa jan n panse l la. Te gen pwoblèm fòm ajans pou m te fè paspò pitit mwen depi nan desanm nan, bagay sa potko anonse anpil. Semantik ekstral la, se pou li, se pou popilasyon an li ye. Se poutèt sa, mwen mande pou Leta pran responsabilite l. Mwen devan mwen imigrasyon ki sot la vye. Oswa pou l ogmante konplèks yo menm jan ansyen prezidan Jovenel Moïse te fè l la sou administrasyon Jovenelis la pou omwen chak depateman oubyen plizyè komin atravè plizyè peyi pou kapab gen yon konplèks plizoumwen lè sa pa gen Nou konnen nan sistèm ayisyen an, depi moun nan fè paspò l, yo toujou di li pral pati, malgre se pa sa li ta sipoze ye. E nou konnen gen yon kanpay k ap fèt sou rezo yo kòmkwa yon pwogram, si w gen yon fanmi w aletranje, k ap pèmèt ou antre Etazini pi fasil. Èske se rezon an ki fè ou menm jodi a la ou depeche w pou w fè paspò w? Pas poste non dokiman de vwayaj. Pas poste man pou yon moun fè yon paspò akoz rimè ki ap sikile atravè rezo sosyo men tou senpleman paske gen anpil etidyan petèt anpil moun k ap vin nan tè etranjè ou omwen bezwen rann Bon yo, swa ki an Ayiti oubyen k ap regle zafè pou fanmi yo, se pa fòseman de rimè ke lè administrasyon amerikèn mwen lage mwen sou rezo yo, totalman yon paspò se yon dokiman de vwayaj nesesèman si w se yon sitwayen otantik oubyen yon etidyan etidyant an swa, ou ta sipoze gen yon dokiman konsa paske ou pa konn kilè ou kapab gen yon metriz nan tè etranje. Se pa fòseman sa pou se paske mwen rimè lage. pou tout moun vini fè paspò menm answa menm pa bezwen pati sa pa entèrese m paske se yon tè ki ap pati avèk mwen menm si se tè dayiti si se yon tè si si si m pa t ap ayisyen m pa t ap rete an ayiti toutan mwen te fèt an ayiti toutan mwen se te mwen pou chanje peyi m pou mwen pa t an Nou kapab remake e se anpil pousye ki genyen devan imigrasyon an sou wout la li. Se le moman ke anpil moun ki vin fè paspò yo maten an. Polisye yo di yo vrèman sove nan baryè a yon fason pou yo kapab sekirize espas sa paske genyen moun la li menm k ap ogmante detanzantan, detanzantan e moun la li menm kontinye ap ogmante nan moman nan baryè la. Pou ke nèg Petyonvil, Baz 257, te fè reyinyon. E reyinyon an pa t sou lòt bagay, se moute sou rezo, e chante, e fri Peti Chèf. Apre sa, se chak Morvan ap fè layv, vin joure anba l. E vin, depi m fon pòs, nou pral remake ke depi m pral fon pòs nan semèn nan, jan m te di nou l deja, depi nou wè m pral fon pòs swa nan semèn sa la a, oubyen si yo, m pa konn si yo kòmanse deja, paske m pa vrèman li pòs yo. Map gentan poum li pòs yo. Fe vin wè moun kap joure anba yo moun kap kòmante e tout sam poste menm sil bon pou peyi a nou pral remake ke ap gen anpil moun kap joure e tout moun sa yo nèt se yo gen lyen avèk baz gang yo eske w konprann sa se te reyinyon ki te fèt jodi ki jou jodi dimanch reyinyon ki te fèt jedi Jeudy au niveau de baz 257 aprè yo sot nan studio yo te fon ti bout mizik pou petit chef epi reyinyon an te kontinye pou atake morvan paske se te se te se te se se se se se konsa nèg sa yo abitye batay e yo te konn jwenn rezilta ladan alepòk sou Michel Martelly fè moun ap rele nan radyo pale de Martelly pale de Lamothe Èske nou konprann? Yo yo toujou kenbe menm mwayen an. Lè m fèt kòmanse live la, Mont itilize sa kont mwen, fè moun ap ripòte paj mwen, tout nèg klan phtk, Christine Coupet, epi se dènye tan la m gen rezon sou yo, yo ap chwazi pou yo vin a menm metòd la vin vin vin kòmante lèd anba pòs John Parle pou mwen. Bon! Sa k enpòtan sè ke peyi ya komanse konprann bagay yo medam mesye John Colem Morvan vini matake baz ki plis pwisan nan peyi ya pou m pa di nan karayib la li rele baz galil medam mesye si te gon baz galil Men nou pat janm konn ki baz li ye, kiyès ki ladan. Lè mal fouye sou kesyon de baz Galil sa a, m wè se leta a menm ki baz Galil la e m wè se leta a menm ki bay baz Galil la manje e se leta a menm ki bay baz Galil la maj de manèv. Kisa sa vle di medam mesye? Lè ke yon. Gad la repiblik avèk yon premye minis kreye yon baz ki rele Team Galil e plizyè kòmand Galil fèt pa premye minis sa pou prezidan sa pou bay baz Galil sa sou non polis nasyonal dayiti nou te gentan wè kisa sa vle di baz Galil kreye mèdam mesye Michel Martelly nan tèt li. Nou jwenn yon pakèt kriminèl anndan Baz Galil. Nou jwenn Papouch, nou jwenn Karyetann, nou jwenn Gwo Moyiz, nou jwenn Dimitri Herard, nou jwenn Vladimir Paraison, nou jwenn Charyo Casimir, Medam mesye Nou jwenn yon pakèt gangster too yo sot yo sot pran apil katouch apil zam yo la kap soti nan depatman sant peyi a ki te konn ouvè pòt pou Jovenel Moïse la yon pakèt lòt nèg ki gentan chape poul yo ka letranje la kriminèl sa yo medam mesye se yo ki konpoze baz Galil jounen jodi a genyen ki nan prizon pou asasina Jovenel jounen jodi a nèg ki responsab sekirite palè nasyonal la. ki se Vladimir, Vladimir Paraison, manb enfliyan anndan Baz Galil, revoke nan lapolis pou dwòg, Martelly revin avèk li men ni. Pi fò nèg nou wè k dèyè do Ariel Henry la, yo tout nèt son seri de nèg ki te nan Baz Galil ki pa menm polisye. Gen nan yo la ki se dezyèm responsab sekirite misye. Gen youn yo te arete paske yo te jwenn yon pakèt zam anndan lakay misye. Yo jwenn tout kalite badge anndan lakay misye. Nan tout zak kriminèl, yo jwenn zam ki tiye moun anndan lakay misye. Dcpj te arete l, dcpj pase l men la. Ariel Henry ba l machin epi l dèyè do Ariel Henry. Gaetan Ekwatè ansanm a Guy Philippe yo vini yo bwote dwòg ansanm yo revoke yo nan gad men yo la yo dèyè do Ariel Henry yo gen machin yap woule tout se manb baz Galil. Plizyè zak fèt nan peyi a asasina men lòt towo k rele Brandt lan se te manb baz Galil ak tout badj palè nasyonal li Brandt lan yo pranl nan ti mesye Moscosso yo menl nan prizon la. Genyen k nan prizon pou dwòg, genyen k nan prizon pou kidnaping, genyen k nan prizon pou asasina e genyen k nan prizon pou trafik dam medam mesye. Pa di m manti non si nou kapab. Dezya lòt towo nan baz Galil. Ki mechan anpil gnlè an bat li nan prizon anba lanmè. Se te to k rele Woudòlf Ja a. Sa se te mèt aza avèk Michèl Mateli. Pa jou nèg sa yo konn ap pèdi 50 mil dola US nan aza. Gto k rele Ja a, ou konprann, avèk Michèl Mateli. Di m di m blag? Medam, mesye! Baz Galil Baz Galil sa map di nou an ki fè anpil asasina ki fè anpil trafik dwòg men ti nonm ki rele ee ti bononm ki rele Vladimir ki dèyè do Michel Martelly a ti nonm lèd nwè nwè nwè nwè ki te toujou ap met ti linèt nwè kot Martelly ye se la li a se misye ki te konn fè lyezon ant tout baz gang nan kapital peyi a Pa dil drog pou Michel Martelly lèl te prezidan. Misye rele Vladimir. Misye gen ti nonl ki rele Vlad. Zyel wouj wouj wouj wouj. Li lèd lèd lèd lèd lèd lèd. Menm jan dèyè chyen. Hein? Misye lik te toujou dèyè do Michel Martelly an. E misye, Michel Martelly ta pral voye, e sil pat gentan voyel menm poul te poze kandidatil kòm depite Site Solèy. Se te misye. Bon zanmi Babekyou Mèdam Mèsi Bon zanmi Babekyou Bon zanmi Krisla e bon zanmi Iska Chèf gang sal sa nou wè k rele Vlad ki dèyè do Michel Martelly a Yo fè m konnen l gen madan on fanm la l gen 2 pitit avè l nan Kanada la Pa blag m ap ba nou Sa pa t anyen toujou Mèdam Mèsye Nèg Baz Galil yo yo tout miltimilyonè Egzanp Egzanp, Gwo Moyiz ret anndan palè nasyonal devan tout ajan. Misye di ke byen l evalye lè sa Jovenel Moïse te fèt prezidan l potko enstale. Misye di ke byen l evalye Aktyèlman la a 8 milyon de dola. On nèg ki t ap travay nan komisarya de Pòtoprens, ki t ap veye cha a lepòk lè Mateli pa t prezidan, ki t ap veye lè gen ti kanaval pou l fè ti kòb li. Gwo Moyiz a lepòk, menm kay li pa t genyen. Michèl Mateli an nèke moute tout nèg ki te konn sekirize cha pou li nan komisarya de Pòtoprens, Gwo Moyiz, Papouch ka, en, Papouch, li pran tout li vin mete nan tim. Li menm pran Kayetan, Youri Latòti ba li, ki pa menm polisye menm, on nèg ki kondane! Gwo Moise diw ke avan menm Jovenel Moise moute, misye di ke byen l evalye a 8 milyon de dola US anndan palè nasyonal. An peu de tan, si yon grenn nèg nan Bas Galil, medam mesye, byen l evalye a 8 milyon de dola, e E pou lòt ki pi pwòch Michel Martelly toujou yo? Poze tèt nou kesyon. Charyo Kazimi, chèf sekirite Michel Martelly, Rameau Normil arete l, mete l nan prizon la a. Jovenel Moïse an eke fin mouri la a, yo lage l. Men li wi. E m te sèmante m te di Charyo Kazimi, w ap arete kanmenm. Paske misye e li k te, e li k sal taba a zam. Pran tout baz nèt. Medam mesye. E a lepòk baz gang pat konn dire. Baz gang te toujou gen difikilte paske lapolis te konn rive sou yo. Rive Michel Martelly o pouvwa. Li konsolide tout baz gang. Misye lejitime tout baz gang. Tout baz gang yo vin legal. Paske yo pa gen pèsekisyon. Olye ke pou baz gang yo ta gen pèsekisyon pa lapolis, yo fè polisye vin sekirite gang. Egzanp, medam, mesye, yo mete Adly responsab sekirite Teyat Nasyonal. Apre sa, kisa yo fè? Yo pran polisye udmo yo detache avek adly kisa mateli fè li bay adly viza la chengen epil bal viza les etats unis d'amerique kisa mateli fè. Adlick responsab Vilaj de Dye chèf gang. Li ba l lajan pou l marye avèk yon fanm Ozetazini Damerik pou ba l rezidans. Ki sa Martelly fè? Li pran pitit li, li pran madanm li, l al fete anivèsè Adly anndan Vilaj de Dye. Ki sa ki prezidan l? E poutèt sa m wè yon ti fatra avantyè ki ekri, li mete foto Mikaben avèk 2 nèg, pami yo Adly, li di ke si Morvan te wè foto sa l t ap di Mika nan gang. Foto sa m gen l depi 200 zan. Bon, dayè mwen k pibliye l epi m retire foto moun ki byen nan foto a. M kite Adly a sèlman. Foto a te fèt se Matinik, nan kanaval ki te gen Matinik, Adly deplase a tout sekirite l polisye ale nan kanaval la epi. Sa moun ap rele m lè sa? Mikaben Mikaben te fè kòmand yon bagay pou l manje epi 2 nèg yo te nan kanaval la yo vin yo vin fè foto a a Mikaben pami yo Adly Mikaben pa konnen si Adly a se yon chèf gang sal ki soti Vilaydedye ki vin nan kanaval Matinik Ke Mateli bay otorizasyon pase èpòt la pandan ke yon nèg kap fè kidnaping, kap tiye moun e anndan Vilaj de Dye responsab baz. Avèk yon polisye udmo ki te sekirite ad li o nivo teyat nasyonal. Gen anpil nèg nou wè k sou rezo sosyo la kap choute sou John Colin Morvan. E teyat nasyonal yo tap travay wi. Nèg ou tande yo di w o wi e jounalis yo te Ayiti, yo te. Non nan teyat nasyonal yo tap travay menm kote ad li te ad li ki te responsab sekirite yo chèf gang yo. Ou pap janm wè yo pale de pawòl sa yo. Men sèlman yo toujou bezwen konkiranse John Colem Morvan nan oh John Colem Morvan pa jouna m t si m te jounalis dat konsa m te kraze deja a m dèyè zèvè jounalis fè. Oh non on enfliyans serye tankou John Colem Morvan ou bezwen l jounalis. Jounalis pou kisa? Pou mal pou maltrete kisa? On pakèt ti jounalis parese sal nou ye Ayiti nou kite on peyi fin kraze kounye a nou fyè pou n ap di nou se jounalis. Nou konprann? M ap deraboure nou. Pa jounal, pa jounali seman. M pa konn si kreyòl la bon. M ap raboure nou. Pa jounali seman. M pa konn si kreyòl la bon mwen menm. Sa pa vle di pandan m pa jounali sa, m ap fè sa nou pa janm fè nan metye nou an, bann vagabon. Al resikle nan metye nou an. Pase m ap viv m wè ki travay jounalis fè aletranje. Bann vagabon. Jounalis tèlman s on bagay ki presye. ki enpòtan. M ap gade de jounalis franse sòti jis an Frans, y al yon seri de ti kwen Lèzetazini Damerik, y al montre w kote ke pa gen dlo trete, y al montre w kote ke moun ap pase mizè nan ti kwen sa, kòman l rele, rivè ki bagay sa, yon ti kwen Lèzetazini Damerik, kote yon pakèt moun Endyen rete nèt, y ap montre w moun sa yo, pafwa se bagay ou lave men w nan, se yo y ap bwè, y ap montre w mizè wi, epi yo di w se Amerik. An Haiti ou pa janm jwenn jounalis fè yon dokimant, yon dokimantè sou anyen, sou gwo dosye nan peyi a non. Gad yon ti jounalis ki chita Quebec la, gad yon ti bagay li fè sou Jovenel Moïse la. Ou wè bagay la son nè.